Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon samdi 18 fevriye 2023 nap kòmanse emisyon sa avèk enfòmasyon depi Mirbalè la on va se randre nan yon zòn ki rele Boye nou te annde fon emisyon kote n te di ke la polis te fè yon desant dèlye e genyen 4 endividi Ki yo menm jwenn lanmò yo e pou lapolis se ta move grenn. Pou moun nan popilasyon an genyen nan yo ki se inosan. Mwen lage yon dron depi jou sa a sou Mirbalè. E mwen jwenn yon maksimòm enfòmasyon pa rapò ak operasyon sila a. Ekoute, genyen 2 nan jenn gason sa yo se ti inosan, ti inosan nèg k ap chache lavi. Nèg sa yo tonbe. Ekoute, paske sitwayen sa yo, yo te nan yon move andwa epi yo parèt sou yo nan yon move moman. Genyen de, nou pa kapab di anyen pou yo. Men genyen de lòt, se inosan. Inosan. Kounye a la, gon bagay pou nou konprann. Gon seri de zòn, gon lè ki rive. Fòk ou di tèt ou atansyon. Gen zòn ki pap zòn ou. Gen kote ou pa dwe pile. Kounye a la, malgre m ta kapab di teyorèm sa a, li pa yon teyorèm kòmsi fòk ou aplike l. Paske si w nan zòn bò lakay ou mezanmi, ou kapab pase a yon lè pou w antre lakay ou. Men grenn bagay ki pi evidan, teyorèm sa l pral. Parèt plis evidan pou la polis. La polis i fo savwa jere. Tande byen, nan kad aplikasyon politik pwoteje e sèvi lan, fòk ou jere, fòk ou jere adrenalin ou. Paske ban m di w yon bagay, li pa toujou evidan pou ke lè w ap fè yon bon travay, lè w fin fè yon bon travay konsa epi le fèt ke w fè yon erè, Epi tout moun di a la polis ap mal aji. Konprann byen wi. Pa egzanp ou al touye yon chèf de gang e kòm nan zòn nan la gon inosan ou touye l tou, tout moun wè se inosan ou touye. An retou yo pa wè kòm si travay ou fè kote ou koupe kou chèf de gang sila. Donk se pou m di a la polis Fèt atansyon. E anlè a la a, anlè a kòmanse gate daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Lapolis li debòde. Men lapolis se koute. Ou al pran fòmasyon se pa mwen ki t al pran fòmasyon pou ou. Fòk ou gen anketè. Fòk ou gen antèn. E konprann byen. Bandi. Lè l rive yon kote, si l bezwen touye de moun, bandi jounen jodi a wi, de moun sa yo nan mitan twa lòt moun, l ap vide tout senk moun sa yo atè. Men èske lapolis li menm, si l bezwen yon chèf de gang, chèf de gang sa a pami twa lòt moun, èske li oblije vide twa lòt moun yo atè pou l kapab pran chèf de gang lan? Se pou m kapab byen esplike nou bagay yo wi. Se pou nou konprann ke ki wòl lapolis, bandi a pa gen wòl. Bandi an li gon misyon mòtifè. Lapolis la menm li gon misyon pwoteje, e sèvi, netralize, touye tou, sil le fo. Men fòk ou touye nan bon kondisyon. De nèg sa yo ki tonbe an, li t ap toujou pi bon pou te kontinye chache de move grenn yo ke ou te touye 2 inosan an plis. Kounya la, on mesaj pou chak grenn nèg. Atansyon a moun kap frekante zòn bò lakay ou. Jan bagay la ye la, kounya, menm lè nèg la se te frè ou, ou pa oblije ap kache pou li. Paske si nèg la se on chèf de gang, on bandi, li vin kache nan blòk ou, fòk ou kapab denonse l. Paske, m di nou ke, nèg yo nan jewografi yo a, yo vle pran tout espas terès lan. Men, si nèg yo ap fè moun wetire yon seri de zòn nan jewografi yo, poukisa nou menm? Ebyen, nou kanpe la a, nou pa vle yo wetire yon seri de zòn nan jewografi pa yo tou. Ann vanse. Gon videyo ki tonbe la, se videyo ti mesye Savyen yo. Nèg yo avèk yon pil bal. Gen bal 556, 556, se sa yo di. Bal M4, bal AK-47, anpil lòt. Nèg yo ap fè pwopagand ak tèt yo. M ap fè nou tande voice lan. Men mwen m pa deside lage ti bout videyo atravè emisyon m ankò paske YouTube yon ti jan parèt dwòl. Eeh sa e kadash yo wè yo. E nou kap fè koze isi. E menm ye. Ou konprann. Ti mepri kob diri paka fè paka achte bal. Gade kanpe goumen vini kanpe goumen. Kanpe goumen vini vini nap tann ou. Ya vini nap tann ou. Ou konnen yo anpil liye nan ki espas ou wè li la ou wè yo kadash m 14 men sek 56 ou konnen yo gen anpil zam sek 56 ya. Sa yo fèk parèt wi papa. Apre pil zam nou te gen yo, apre pil zam nou pran nan men polis yo, nou fèk ka rantre dèyè yo aba. Ay nan prepare, nan prepare la, nan prepare la kèk bagay la pou Jan Deni la. Ay Jan Deni an nou pap pran non, Jan Deni an e pa granmoun ni granmoun non. A di nou pap pran, nou pap pran konsa se pou pran nou pran Jan Deni an nap tou mete, nap tou mete, nap tou mete sòlda sou sòl la tou. Wè sa m di w, e sak fè nap fè tout. Apre sa depi lòt jou a la, bwa te kale nan moun dòre mepri. Wè sam diw bwa te gentan kale nan mouda w a di nou pap pran sòl la konsa nap achte zam met la toujou a di depi nou pran sòl la la pou nou tou met sòlda sou sòl la se sa yo nap motive la e sa yo nap fè la menm wè sam diw a di e 8 ki tap vini jodia e 8 ki tap vini jodia la nou di nou nap fè yo pase 2 pa 2 toujou wè sam diw wè sam diw. Ba yo ap vini mepri. Met poz ou, met poz ou. Menm si w wè nou wè w, menm si w wè nou pa di w anyen, a m tande w ap fè pwogagann, w ap pale byen fò, voye mesaj pale byen fò, nou pa okipe w, nou pa di w anyen. Adye e jou a n ap tann nan, wè sa m di w. E prepare n ap prepare. Nou p ap pran sòl la pou nou kite, pou nou kite w retounen sou sòl la ankò. Fout ou deyò nèt. Tande sa m di w la frè? Ou met poz ou mepri, met poz ou. Ba yo ap vini. Men vre bagay yo pral gate. Wè sa yo, sa yo sa n achte pou paske nou gen timoun piti k ap vini yo. Ou konprann? Nou pa ba yo kenbe bagay ki long. Sa yo nou voye dèyè yo, yo vin la maten an la. Jodi vandredi a, 17 fevriye a la, sa yo vini. Bon sa pou nou fè? Men vre. A ti piti sa yon ti moun map fè al pou wap sezi meni ti piti sa mebri kap pou wè sam dou la mebri dan koko ba yo e tande frèm tann mwen nap vini nap vini tande m pripri pripri nap vini chouchou ok. Answit tou nou wè lanmò sanjou sou plizyè videyo. Eehh Kote lanmò sanjou ap bat lestomak li lanmò sanjou ap jwe kat avèk yon fanm e li pran pil fèy dola ameriken se dola ameriken yo ki se kat pou li lap byen pase men men m vle kòmsi di nou yon seri de bagay e m vle klè avè nou si lanmò sanjou ap bat lestomak li jounen jodi a la se akoz de ki kiyès ki lakòz lapolis, lòt moun ki se otorite nan peyi sila. Lanmò 100 jou etè tan kaval. Lanmò 100 jou pa t genyen yon demè fiks. Lanmò 100 jou sa t ap chache yon ti kote pou l rete. M gen presyon ke lè lanmò 100 jou antre nan yon zòn, se nan tanpri souple oubyen kout kòb li bay pou moun pa pale. Lanmò 100 jou. est de retour et l fè yon retour en force. Lanmò san jou reprann konfyans. Bon ki lè lanmò san jou te gentan reprann tout konfyans sa mezanmi? M vle nou konprann wi. Kounya la a, on moun ki mouri, ou mouri pou w po je w. Se sa k fè, pa gen ankenn moun nan peyi sa la a ki pou di pèp la pa kole dèyè ak bandi. Osi senpl ke sa. Pandan ke w ap di pèp la pa kole dèyè yo ak bandi, epi yo menm, Yo ap rele bandi yo anba anba. Y ap fè ti kout fil yo rèd rèd. Ou konprann? Gen nèg la ki nan pouvwa la k ap fè ti kout fil yo vè Izo rèd rèd. Y ap fè ti kout fil yo vè Ti Lapli rèd rèd. Y ap rele nèg je nèf. Men, pèp la li menm, yo mande l kolabore ak lapolis pou kapab touye bandi. E lè l kolabore ak lapolis, kiyès ki vini nan degonn li an retou? Paske, nèg yo gentan konnen, se bandi yo. Kounye a la a, yon nèg pral di m kòmsi m pral rele lapolis, m ap bay enfòmasyon. Hein map bay enfòmasyon se yon chèf de gang si yon chèf de gang vin nan yon zòn pèp la ka pran m pa konnen yo aretel bay lapolis sa tap mye men afè rele lapolis ou fè nèg la chape hein ou fè nèg la chape kounya la lè map gade tout bal sa yo tout bal sa yo ki al jwenn nèg savyen se sa kounya la. Kote yo soti? M ta renmen konnen kote bal sa yo soti ki rive la. Nou gon endistri bal? Eske nou gen yon endistri bal? Ede m non! Wayòm Bondye aba satan! Nou pat konn vwayaje, nou pa gen bato, nou pa gen bato nap brote fatra antre yo a sot Lèzetazini a Kanada a la Frans. Kote nou jwenn kòb? Gade eta, gade eta yon tenis nan pye m. Kote nou ta jwenn kòb pou nou ta va achte Galil? Pou nou tap fonksyone. Ameriken ba nou galil, Canada ba nou galil, la France ba nou M4. Paske nou menm nou pa gen biro M4 la pou nou konstwi M4. Ou la, sa vle di biro nou gen an, se moutre ti moun yo aprann fè A, B, C, D, E, F. Ou wè nou pa fè bal, ou wè nou pa fè zam. Men tanzantan gen zam. Ann imajine ke gade yon dènye videyo nèg yo te poste pou di ke men zam yo gen nan men yo, se avèk zam sa yo pral pran ti mepri. Kounye a la, les amis d'Haïti, les amis de la communauté internationale, kot bal sa yo soti? Silvouplè? Jeremi? Bal sa yo, yo soti Grandans? Bal sa yo, se Plato Santral yo soti? M ta renmen konnen. N ap bay nèg sanksyon? Kòm kwa yo nan kole dèyè ak bandi. Men, ti katouch toujou ap antre lip lip. Zam toujou ap antre nan peyi an. Nou konprann jwèt la. Kounye a la, yon peyi ou gen pil bandi k ap toumante w. Kanada ban m di w sa. M vle klè avè w. United States ban m di w sa. Etazini, m vle klè avèk nou. La Frans, m vle klè avèk nou. Si n ap ede rezoud pwoblèm sa a nan peyi Dayiti, koupe tout koulwa yo on fwa, jere fwontyè Sendomeng, jere dwàn yo pou nou, jere lakay nou, sa k ap sòti lakay nou pou antre nan peyi Dayiti. Talè ban m di w on bagay. Ou gen w antouray ke w mete Moun ki leve andeyò yo rele sa antiray. Sa vle di, ou kapab sòti, ou gen yon baryè, ou ka sòti. Se ou k ap sòti nan baryè w la paske kadna w la se anndan lakay ou li ye. Men, anyen pa ka sòti deyò pou antre lakay ou. Sa vle di ou ka sòti lè w vle. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Sa vle di, ankenn bagay pa kapab sot Ayiti pou rantre lakay moun sa yo. Men yo ka sot lakay yo pou vin Ayiti. Waww quel paradoxe Mèsi Canada son bon peyi m renmen Canada anpil Canada ede nou ap goumen kont bandi yo toujou pran bon desizyon pou ede nou goumen mèsi anpil les Etats Unis pou travay sa wap fè pou peyi a mèsi anpil euh Biden paske wap ede nou batay kont kriminalite wap ede nou koupe kou bandi Tèt chaje wi la. Ann al pran ti plezi nan Okap. Nou pratikman nan vil Okap kote ke n ap swiv kanaval des etudiants ke se konsa yo fè kanaval des etudiants nan vil Jakmèl. Nou la, nou se zye ou, nou se zòrèy ou, nou la pou n fè w viv sa k ap pase nan kanaval des etudiants k ap fèt nan vil Okap. Malgre jan bagay la ye la gen moun ki deside rete nan peyi dayiti toujou antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou